Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Emisyon sa m ta kapab di eske lapolis konsidere li fè yon viktwa nan manch batay sa sou G9. An tou ka daprè anpil analis lapolis fè yon gwo kou sou G9. Emisyon sa n ap kòmanse l avèk voice kòmandan an chèf pnh la. ki bay yon travay esepsyonèl, yon lòt fwa ankò, ki montre kouraj ke polisye yo genyen, detèminasyon yo genyen pou yo goumen kont bandi. Kòmandman an retire chapo l byen ba pou l felisite inite sa yo ki te deplwaye nan koulwa, ki angaje yon konba san parèy, Tankou sa li pa t gen respè Simon ri Miel Veve Popilasyon an fyè de nou jodi a pou travay ke nou akonpli Fyète kòmandman an nou fyè de ou Ou fè yon travay san parèy Yon lòt fwa ankò Nou montre ke lapolis la li kapab nan lit kont gran banditism lan. Nou genyen yon batay men nou poko fini. Men konba sa a ke nou mennen jodi a, li se yon sewòm pou nou tout, pou nou gonfle venn nou, pou nou avanse, pou ke nou travay pou sekirite peyi a, pou pèmèt ke popilasyon an gen yon souf avèk bandi. Yon lòt fwa ankò, konpliman, konpliman, konpliman. E a tout lòt enstitisyon ki te ede nou nan konba sa jodi a, nou di yo mèsi anpil. Ansanm, nou tout ap met men ansanm pou ke nou avanse. Mèsi anpil. Frantz Elbé di li satisfè de fason lapolis te deplwaye pou kapab rive pran kontwòl Varreux a. Men pou te rive pran kontwòl Varreux, fòk yo kanpe Lasalin, bay Ti Jinyò Bwa Kale. Fòk yo veye Mikanò pou te kapab bay Mikanò Bwa Kale. Fòk yo te jere Fò Dimanch pou ba li Bwa Kale. Fòk yo te veye Boston pou ba li Bwa Kale e fòk yo te veye Belekou pou bay Belekou Bwa Kale. Men se sa ki rive fèt. Avan m rive nan stad deplwaman lapolis, Sou batay sila a, banm ba nou enfòmasyon sila, Lapolis Nasyonal anonse Jedi li pran kontwòl yon pati nan tèminal petwolye Varreux, sa ki pi enpòtan nan peyi an ki sou kontwòl nèg ame depi kèk mwa e sa ki te anpeche an kèlke sòt, distribisyon kaburan an. Nou reyisi pran kontwòl etablisman sila a jedi. Daprè yon sous polisyè nou pral kontinye operasyon degajman wout yo. Pandan tout jounen jedi an, anpil kout zam t ap tire nan rejyon an e lapolis poko bay kantite mò ak blese nan kad operasyon sila. Byenke gen yon sous nan gouvèneman an ki ta fè konnen ke operasyon sila a, Ebyen, otorite yo pat ofisyèlman konfime li, men tèminal Varreux an, nan sidwès kapital la, bay 70 pousan pwodui petwolye nan peyi Dayiti. Enstalasyon ki tonbe sou kontwòl chèf gang Jimmy Chérizier alyas Barbecue, nan dat 12 septanm, byenke bandi sila yo menm, yo enstale. pi bonè. Blokis tèminal la, li pwovoke yon paralizi nan peyi an sou kesyon sekiritè, politik e imanitè. Mank kaburan, li pètibe, m ta kapab di, distribisyon dlo potab, sa ki parèt kòm yon eleman krisyal pou peyi Dayiti e sa ki kapab gen gwo enpak sou Sa m ta kapab rele kesyon kolera a ki retounen nan peyi Dayiti. Ebyen, eh si pwoblèm sa a rezoud, m ta kapab di gon pakèt lòt pwoblèm ki pral rezoud. Vouzave ekoute le chèf de la polis ki se di satisfè pa rapò ak deplwaman mesye sa yo. Men, deplwaman sa a li pa t osi fasil jan ou te kapab imajine l. Fò m di w byen. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, genyen 7 cha. Yo bay Ti Junior yon cha, yo bay Matyas yon cha, yo bay Iska 2 cha, yo bay Babekyou, paske cha ki fèk vini yo, yo antre an aksyon, epi genyen lòt cha ki yo menm tou antre an aksyon. Genyen anjen FADH nèg yo itilize pou kraze yon mur. Mur ki separe Brooklyn ak Belekou. Lè yo komanse bay nèg yo bon bwa kale, nèg yo sote. Kounye a nèg yo ap fè mannèv pou kapab vin pote boure nan batay la. Men nèg yo kanpe dan wi, nèg yo te kanpe dan nan batay la. Men ou konnen lè ou fè advèsè a sote, ebyen li pran. Men ekoute, strateji sa lapolis aplike an, m ta kapab di li parèt nan bon moman paske Babekyou te nan baz li, lòt nèg te nan baz yo epi yo bay chak nèg bwa kale separeman nan baz yo. Kounye a tout nèg oblije kanpe pou ap batay, pa gen kowalisyon, sa vle di chak nèg ap defann blòk ou. Se nan bagay sa a yo pran nèg je nèf yo e ke yon lòt gwoup polisye yo menm pran direksyon Varreux an. M ap gade kèk videyo gen anpil moun ki pran bal nan Site Solèy. Anpil moun pran bal paske wè ti cha nèg yo fèk genyen an. Li genyen yon materyèl sou do li paske ansyen cha yo menm yo pa gen materyèl sila. Se preske tankou cha Minustah a. Lè moun ki sou do l la ap manevre, li genyen yon pwotèj an fè. epi li gen posibilite pou l vire tou won pou l ap file bal ebyen se sa m ta kapab di e veyikil sa yo antre an aksyon yo file bal yo bay anpil pwoblèm lè nèg yo vin reziste son dènye gaz eee la polis itilize paske gaz sa depi w pran l gen enpresyon l fè w touse menm lè w t ap pete bal w oblije retire dwèt ou sou gachèt la pou al touse. Ebyen, se konsa bagay la te ye. Kounye a la, gon bagay ou n konprann. Alò, lè nèg yo fin kraze e mi ki separe Bouklin ak Belekou, nèg Gabriyèl yo gen lè konprann lapolis ap travay pou yo, epi y al tante fè yon pote boure pou y al voye bal sou Belekou. Epi sa w tande a la, menm ti cha a, li pete bal. Alò, gen moun ki pa dakò pou n di ti cha, men se ti cha yo ye paske se de veyikil blende. Nou wè sa k cha, nou konn sa k cha. Men, m gen enpresyon ke nèg yo fè yon tès, yo antre an aksyon, gen bagay. Anpil strateji nan kad batay sila. Jan m te di nou, lapolis deplwaye 7 cha blende. 4 nan sa ki fèk vini yo, plis 3 nan sa ki te deja la yo. Bal fè mikalaw. Jan m te di w li, Micky Boyska ki separe Bouklin ak Belekou. Ebyen polis yo kraze sa plat ak cha FADH lan. Batay la te du anpil. Matyas gen yon cha kap frape avèl. Iska li menm gen 2 cha. Cha pnh la plis cha FADH la. Babekyou gen 2 cha kap veye l. Youn ap fè ale vini sou delma youn ap fè ale. vini nan zòn 6 ak zòn 2 a. Konprann byen wi. Lasanin li menm, li poze l je nèf gen 2 nèg ki tonbe. Se enfòmasyon sa ki rive jwenn mwen. Tande byen wi, je nèf ta gen 2 nèg ki tonbe. Men genyen plis ke. 7 a 9 nèg ki pran bal, men yo pa twò mal pase sa. Men Tayson li menm li dedouble. Nou konn Tayson, sa ki bò a Cheri an, li pa t ka pase pou al bay ranfò, li te oblije al tire anpil bal nan zòn Douya. E sa l fè a, se yon bon kout kreyon li te vin arive pase. Gen yon cha, tande byen wi, ankò ki ap vire anba lavil nan Rue des Casernes. Bal tire tou nan blòk aviyasyon. Bal fè mikalaw. Gen polisye ki touche. Gen 2 polisye ki ta touche daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Men G9 gen 2 nèg yo menm ki tonbe bò midi pral fè 1 è. Youn nan yo se yon bon grenn nan baz Iska. Bagay yo te rèd. Fò m di nou byen ke nèg Babekyou, nèg Ti Jinyò, nèg Mikanò yo, humm, nèg sa yo sakaje blennde a anba kout bal. Anpil kout bal. Donk, sa vle di bagay la te vrèman rèd. E kounye a la lapolis, kòm ou mezire otè w avèk nèg yo, enben kounye a se kanpe goumen bwa kale. Met granmoun sou ou. kanpe batay. Fòn di ke nèg Dèlma 2, 4, 6 tire, tèlman tire, polisye ki te nan komisarya Dèlma 3 yo kouri dezète tèlman bagay la pat dous pou pnh. Zòn Belekou, Boston, anpil moun pran bal. Paske polisye yo te tire nan tout direksyon. Se sa m te di nan. Pou zòn Rue Pavée. Se yon cha kap parèt. Ou konnen gen polisye se nan moman sa yo ta pral chanje ti chèk yo epi pandan yap sòti nan brh sa w tande a la yo kwaze avèk nèg a zam lòbèy tou pete. Donk te gen anpil zen nan vil la mezanmi donk lapolis ap kontinye travay e lapolis ap kontinye pa konnen bay bwa kale oubyen resevwa bwa kale men de tout manyè mete pye nou atè a e. On fòs an soutyen ak lapolis epi pou nèg kanpe batay paske sa k ap fèt la mwen m dakò l m bat bravo pou Babekyou m bat bravo pou Iska m bat bravo pou Matyas m bat bravo pou Tayson paske nou kanpe goumen a lapolis men kant gen yon fòs entènasyonal ki vini an sipò ak lapolis ki sètèn fwa ta kapab. Ale an liy de fwon. Kanpe batay. Kontinye kanpe batay. Paske m kwè nan nou anpil. Nou se gèrye. Nou se revolisyonè. N ap batay pou chanje peyi. Pa vre mesye? Brèf, gen yon sitwayen, pitit li, yo kidnape l. Sa fè yon bon ti tan wi. Non sitwayen sa se Orelien Exilhomme. Nèg ak zam kidnape pitit li ki se Aurelien Rutshelle, li gen 22 lane, depi dimanch ki te 30 oktòb pase a. Mesye sa a deside enstale li devan rezidans premye minis Ariel Henry nan lide pou l mande l liberasyon pitit li an paske li pa gen kantite lajan Se 30 oktòb 2022. Se. Kòman demwazèl la rele? Li rele Aurélien Ruthshelle. Ki laj li? Li gen 22 zan. Se ki kote li t ap soti? Li t ap soti legliz Judith ki te de Dimanch lan, sou Dèlma. Nan ki zòn yo kidnape li dirèkteman? Bon, m p ap ka di nou egzakteman nan ki zòn, sof ke m konnen li fè de Dèlma 83 a Dèlma 32 l al legliz. Se an retounan sot legliz lan Delma 32 a ki se riyèl Jean Baptiste yo kidnape l. Ok, konbyen kòb kidnapè yo mande w? E fòm di w ranson kidnapè a se mande se 100 mil dola ameriken. Li pa gen 100 mil ti wòch. Men ki sa w fè pou viv? Ki sa w fè kòm pwofesyon? Ki sa w fè kòm pwofesyon dirèkteman? Mèsi mesye pou kesyon an. M ka di nou sa m fè se pwofesyon m se mekanik. E lè m di mekanik, an jeneral anpil fwa moun chak moun yo konprann mekanik nan yon sans. M fè mekanik ajistaj. Ok, sa vle di ke mwen demonte pyès machin, mwen replase, mwen refè motè, eksetera anba vant machin. Men fò m di w. Depi 2 zan a 3 zan, travay sa fèmen pou mwen. M ap viv aktyèlman la a selon zanmi ki renmen m, ki renmen jan m fonksyone, fanmi ki renmen jan m ye, fanmi ki akonpanye m, ki kenbe m la toujou. M ap viv. E se rezon sa ki fè m vin kot kliyè m nan. Li di pèl nan bezwen liberasyon, liberasyon fizik mwen an. Depi maten ou la, èske ou pa gen otorite ki pale ansanm avè ou? Wi, mwen la depi maten. M ap tann non, m pa gen otorite ki pale avè m. E, èske m bezwen otorite vin pale avè m la? Sa m bezwen la menm, se prezans fizik mwen an. Se li k pou vin etire m la. M pran jou, m fè jounen an, m ap fè aswè a. Si lapli a pa t tonbe, l ap pase sou do m la a. E demen maten, l ap leve jwenn mwen la a. E sèl sa m te di, m te di, si liberasyon pitit m a pa fèt pandan jounen an e aswè a, m ap dòmi la. Demen maten, m ap kouche devan antre Premye Minis lan. Donk, machin p ap ka rantre. Si pou machin rantre, se sou mwen l ap pase. Swit avè liberasyon pitit mwen an m ap mande. Se inik sa sèlman m ap mande. Liberasyon pitit mwen an. Sa vle di toutan pitit ou a pa jwenn liberasyon, ou pa p deplase la? M pa p deplase la. Di nou non, konbyen jou, e si ou pa jwenn liberasyon pitit ou? Sak la se pou m fè jèn aswè a, pou m jene, ok, pou m jene aswè a, pou m plane pou liberasyon pitit mwen. Sak la se pou sa. Nou konnen jan ti. Lè m bouke kanpe, m ap kouche. Lè m bouke kouche, m ap kanpe. Se sa. Nou konnen jan sitiyasyon peyi a ye la, eske ou menm ou pa pè pou tèt pa w? Non, m ap di w non m pa pè. M gen fòs avè m. e m ap di laprès, m pa gen anyen k ka rive m la. Anyen, absoliman anyen pa ka rive m la. Ou di anyen pa ka rive w la? Anyen pa ka rive m la. Mwen te gen konsiltasyon pou m fè tout premyè rezidans PM nan la. A! Zanmi m, kòm se ou k di m sa la, m pa tande l, paske m pa gen radyo, m pa gen telefòn anyen nan men m. Sa vle di, m ap di w. Si yo ta di yap vin levem la pou yo metem nan kota pitit mwen an, 1 yo pap ka levem, sa m di nou li konplè, paske kotem ye la m santim 50 gason, 50 gason kotem kanpe a la, e yo pap ka levem, e yo pap bezwenm tou, m panse sa. E si tout fwa otorite sila yo pa ta di w anyen, kisa w panse fè? Yo pa ka pa dim anyen. Se chèf mwen a chèf mwen m vin pale ki reskonsab peyi m se yo ki gen kontwòl nou e m kwè PM nan se papa m bon m vin pale a papa m vin mande papa m liberasyon pitit mwen ke yo kidnape. Ou panse lap tande w? A wi atravè nou menm atravè laprès m panse wi lap tande wi Ki mesaj ou tap voye? Padon? Ki mesaj ou tap voye bay PM Ariel Henry? Non mesaj PM Ariel Mwen mande Premye Minis mwen, mesaj mwen mande Premye Minis mwen voye bay Premye Minis mwen, se liberasyon pitit mwen. Liberasyon pitit mwen an ke m bezwen. Men toutan m pa jwenn li m pa p deplase la. Men ou vin mande PM Ariel Henry, èske ou panse Ariel Henry an konivans ansanm avèk mesye sa yo? Aw, bèl kesyon. Bèl kesyon. Mèsi mesye. E. Eske m pral reponn ou wi oubyen non? M ap di nou ke swit avè chèf CSPN e apre m ap repete apre yon premye minis pase ki te pale, ki te di wi li pale avè mesye ki gen zam yo chak jou. M pa di ke premye minis PM Ariel Henry pale avè yo chak jou. Men m repete apre premye minis sa. Si premye minis ki pase a se li ki te gen kontwòl peyi a, se li ki te gen kontwòl chèf polis nasyonal la, se li ki te gen kontwòl e li ki te konn pale avè nèg yo tou, m panse osi pou premye minis Ariel Henry. Ou panse l ap ka fè jwenn yon solisyon pou ou? Yes, mwen m kwè nan sa. M kwè nan sa, m ap jwenn liberasyon pitit mwen an. e ki ta renmen rantre lakay yo, ki ta renmen vini lakay yo, ki pa ka vini lakay yo. Wi, sa ki sou mwen an, se nan non tout moun sa yo. Li pa la sèlman pou liberasyon pitit mwen. Liberasyon pitit mwen an premye, men sa a, li nan non chak grenn Ayisyen, oubyen rès Ayisyen k ap viv la tou. Paske nou, pa moun ankò, se rès moun nou ye. Mesaj la se sa. Epi liberasyon ou ki se map mande. Pou moun ki di m ke oube kap di e son stati map chèche an politik oube poum fè politik. Kòm mwen te di l deja. Al chèche kote m pase. Al gade sou beton an. Eske m janm nan manifestasyon yon jou. Eske m janm nan kesyon militan yon jou. Poum pa blese. moun ki nan manifestasyon yo, pou m pa blese militan ki nan lari yo. Pase lè yo nan lari a, yo pa nan lari a pou yo sèlman. Yo nan lari a pou nou tout e pou sa k ap pase yo la sitou. Ou ap tann liberasyon pitit ou, ou te pè Ariel Henry, ki pou fòse liberasyon ou. Nan konbyen jou ou panse yo jwenn pitit ou? Frè m! M pa konnen si se aswè a. M pa konnen si se kote n ap pale a la a. M pa konnen si se demen. M pa konnen si aprè demen. Men toutotan m pa jwenn liberasyon pitit mwen an m pap deplase la. E se prezans li ki pou retire m la a. L ap pran yon moto, lè yo lage l kote y ap lage l la. L ap pran yon moto, moto a, l ap vin chèche m la a, epi n ap pral lakay nou.